Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Koze yo anpil dan la repiblik. E nou gen anpil ti dosye nou pral pale nan kad emisyon sila. Men nou konnen, gwo dosye kap domine aktyalite a se batay. Triyangilè, ti bwa, gran ravin. Ti Bwa, Vilaj de Dye, epi batay ki al konsantre o nivo de Matisan. E, depi lè batay sa a kòmanse, gen yon Arab ki di m ke se pou la premyè fwa li wè yon batay ekilibre konsa. Nèg pran bon bal cho nan dèyè yo. Men gen sòlda k tonbe. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, wè cha sa k nan men Kris la, s on cha sovè. Paske cha sa a, l ap fè lòbèy. Gen anpil nèg ki pran bwa. Men, gen anpil sòlda tou nan kan Kris la kòm soumoun. Lè yo wè zòn nan on ti jan dezète. Yo mete pye yo atè an granmoun pou y al pote boure. Sa w tande a la a? Yo koupe gòjèt yo ak bal. Se sa k fè w wè, nan voice Ti Lapli te lage a, li di w li gentan pran 4 manch. Pa kouri di nou fè viktwa mesye, paske nèg Gran Ravin yo, yo gon jan yo batay, strateji batay yo. Se kòmsi m ta kapab di w, w ap goumen avèk yo, epi. Lè w lage anpil misil, ou kraze tout espas la epi yo menm yo nan sou tèren an. Epi lè w pote boure, lè w met pye w atè, epi se lè sa yo pral manje w. Yèswa, genyen yon enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa Teryòs pran bal. Afè ti Teryòs sa papa se yon tèt chaje. Ti Teryòs gon lè misye. Yo di l mouri. Li sou chèz woulant. Men, pa bliye nan chak dosye sa yo m te toujou ap pran prekosyon paske mwen menm m pa pral voye vant mwen. Tankou, pa egzanp, gen anpil nèg ki te gentan twite pou dire ke li ta sanble ke Ti Lapli bre dlo bouch li. Menm lè se te okondisyonèl men mwen menm m te kouri al voye yon dwòn sou tèt ravin nan la pou m konnen èske se vre. Gen enfòmasyon ki te gentan menm ap sikile kòmkwa e nèg Bougòy. Avèk frè l la ki ta bay ti lapli ba l. Ou konnen, anpil divèsyon ap fèt men fòk ou menm tou ki jounalis ou genyen sa n ta kapab rele le bon sans de lenfòmasyon. Kounye a la, alòs enfòmasyon sa yo m ta kapab di se dè zenfo ke m ap ba nou an vrak. Sigarèt gentan moute anlè a vennsenk goud. Blòk fontamara. Paske tout kote sa yo sanse bloke. Ou konnen, gen anpil ti malfektè pwèl pete tou. Nèg y ap bezwen sigarèt pou y al fè afè yo. Ebyen lefèt ke zòn bloke, bagay yo moute. Pandan n ap pale de sigarèt la ki gentan moute 25 goud la, fò m tou di nou yon bagay. Wè Ayisyen, m sispèk ni Ayisyen ki anlè, nèg ki gran nèg yo, ni Ayisyen ki nan klas mwayèn nan, Alò ni sa ki nan klas defavorize a, tout se vòlè. Anpil nan yo, pou m di mye, se vòlè. Ou konn sa k pase? Ou konn wè on moun ap vann on byè la, gen kote byè a vann 40 dola, poukisa gen lòt kote l vann 30 dola? Moun ki achte l, ki vann ni 40 dola, li achte l pa boutèy? Sa k vann ni 30 dola, l achte l pa kès? Si n ap fè komès, fè komès. Si n pa ka fè komès, achte lòt bagay. Èske n pa konprann? Kounya la sachè spaghetti a gon pakèt kote l gentan vann 125 goud wi nou ka di se manti 125 goud mwen menm maten an la m voye achte yon sachè pou m bouyi pou m manje 125 goud sa vle di 25 dola 25 kadoken ayisyen sa vle di gen kote l gen dwa vann pri sa gen kote l gen dwa vann 100 pyas kounya la nou pral di bon erèl ou te ka fon efò w achte yon bwat Bon ok, pa gen pwoblèm, achte yon kès. Men se pa sa k ap rezoud pwoblèm nan. Paske konbyen lòt moun ki pral achte yon ti sachè? Èske nou konprann? Donk fòk mwen te konnen l pou m te kapab denonse l. Ayisyen nou mechan. E sa k fè m wè anpil nan nou t ap ranje kò nou la pou n kontinye vann gaz atè a a 360, 400, 450. Men, ou wè kounye a la sa k pase a la? Anpil moun ap di, Ariel genlè e sove l sove yo. Eske nou konprann? Men, yo pap janm di sa pase Ariel la son kolokent. Ariel la son gang. Son mechan. Ou konn sa fè m di son gang? M pap sispann di sa. Ariel se kòm si misye paktize avèk nèg je nèf yo lè l pral moute gaz la. Epi l fè nèg yo bloke pou yo pa jwenn gaz la. Epi gaz la ap vann nan lari a 600, 700 dola. Yo vin fè nou abitye ak pri a. Epi sa w tande a la a. Kòm nap peye l 450. Ou wè nèg yo pran, yo te di yo bloke l pou pèp. Yo pran ladan l, y al vann li a 400, 450. Kounye a la, lè nou abitye ak pri sa, nou oblije antre nan lojik la. M kwè nèg epe a pale a Babekyou wi pa vre? Li t ap angaje l kont lenperyalis. Bon mwen menm, batay la e nan menm li e sa k fè m te pran tantativ, piske 10 fwa l kote Erik pou m te ba l yon epe. Paske l te nan menm dimansyon sèm avè l. Yo pa t janm resevwa epe an? Non, paske y ap bare mwen, m al kay madan Manica jis lakay li, y ap bare m, m pa konn poukisa. Ou konprann yo ka panse se lòt bagay, nèg ki bezwen bagay pou yo sibsiste. Mwen menm m pa gen anyen m manke sou tè. M gen tout bagay avèk fantom. Sa k pase, yo te fè epe an, ou pa t wè yo te bay Bòpse yon epe tou? A, pa Bòpse a, men m an jwèt. Jou yon nèg ka rale zam sou Bòpse pou epe l nan men l, epe pa m li ye, epe de konsantrasyon. Pou vin fèl pè avèk yon revolvè vin dim sa map pè yo. Ah non se moun ki gen kè, ki gen fwa, ki gen konsyans ki epè. Epè pa nonmen bagay. Ou panse epè yo, ou panse epè yo te bal Bob sa pwotejel jiska prezan? Ah anben epè a pa reprezante Bob non. Epè Jacquelin nan menm. Se dimansyon pam ki nan men Bob se. E pa epè Bob 5 nan non. Se epè Jacquelin ki nan men Bob se. Epè Jean Jacquelin Exantus Young Upè. Epi Babekyou ta di al pran misye. Tout nèg kap ann parèt sou mwen yo, yo pap gen zye nan tèt yo. Yo pap sou avèg. Pa bliye son veritable melting pot nap fè alò nap tounen sou matisan, ti bwa, gran ravin gen 3 chèf nan yon kanton izo, krisla, ti lapli epa vre 3 nèg sa yo se yo k bloke pati sud peyi a kounya gon bagay poun konprann wi mesye izo. ap ka lekòl nan matisan nèg kris la yo nan matisan tou anlè a se la menm choz kounya la mesye kiyès ki sou lapè kiyès ki sou fè gè poze tèt nou kesyon sa m pap fè ankenn analiz kiyès ki sou lapè kiyès ki sou fè gè kiyès ki toujou poze l ki lòt gwoup ki toujou ap takinen? Se kesyon wi pou n poze tèt nou. M pa di ankenn lòt gwoup ap takinen. Sa m ka di mwen menm, e m ap bouke di sa, m ap retounen di sa, nan yon peyi kote y ap fè peyi, se lapolis ki itilize bandi pou kapab batay kont bandi. Sa ka rive. Men se pa bandi ki itilize lapolis. Pou goumen kont bandi. Konprann byen wi teyorèm nan. Teyorèm nan di ke l'ami de mon ennemi est mon ami ou doit être mon ami ou pourra être mon ami. Men, tande byen, l'ennemi de mon ami ne peut pas être mon ami. Tu konprann? Donk, lapolis kapab itilize Krisla pou batay. Kont Ti Lapli, lapolis kapab itilize Krisla pou batay kont Izo. Eske n konprann? Men, Krisla pa kapab itilize lapolis pou batay kont nèg sa yo. Nou pa konprann non kote m ye a. Sa m vle di pa la, m vle di ke Frantz Elbe li la, li okouran ke gen yon cha ki nan men Krisla, k ap voye bal. Pa vre? Ebyen, lavi ap kontinye. Se sa k fè. Nan peyi sa a, m ap bay chak grenn jèn yon konsèy, pa al mouri nan radòt. On pakèt jèn dezespere, nèg yo al pran lèzam. M gon on neve m, li gon ti frè l ki nan aktivite lòbèy sa yo. Men misye, li gen tan achte on mayo ki make Rest in Peace. Li poko met non ladan l. Mwen m fò m di nou ke m gen plizyè mayo ki make Rest in Peace. Men, m ap priye pou ti jèn sa a pou l etire kò l nan lòbèy sa a paske ban m di nou yon bagay, w wè lè w antre nan bandi, lavi w se yon fil ki kenbe l. E ban m di nou yon bagay, Kris la poko ap mouri, Ti Lapli poko ap mouri, Izo gendwa poko ap mouri, men se ti sòlda pwèl pete yo k ap mouri paske yo k al nan lagè. Lè Kris la voye cha nan lari, se rete l rete yon kote avèk yon radyo telekominikasyon nan men l, l ap di, Bale anlè! Pase nan lajwa! File bal sou frè rock. Eske nou pa konprann? Izo li menm se lè bagay la rèd wi li kapab met pyel atè. Ti lapli se lè bagay la rèd li kapab met pyel atè. Men tout nèg sa yo kap mouri la, li pa ti lapli, li pa izo, li pa krisla. Bann egare, bann pwèl pete. Sa ka rive ke m ka konprann paske nou pa gen anyen pou nou fè. Paske lè w leve le maten, ou pa menm ka jwenn yon sigarèt pou fimen. Ebyen, ou pa gen le chwa. Ò, gen de nivo ou ye Nan kriminalite a, gen baz depi w antre ladan l ou konnen gon 50 mil goud ki gen ap tann ou pou w al achte frèch pou w fè yon seri de bagay. Kounye a la, ou poze. Gon lòt danje wi la ki ap menase nou. Danje sa a se ke wè pil ayisyen sa yo y ap voye tounen ba nou yo. E ban mwen wè nòt lan. Nòt kote ke paske gon yon chif 35 ki rive la a. Sendomeng gentan depòte 60 mil ayisyen wi. Depi lè depòtasyon kòmanse. Pale bagay serye ou nan gouvènman ayisyen ou menm. Kounya la Map gade mwè yon seri ayisyen kap fè tèt rèd vye dominiken po sal yo kenbe yo yo kanpe yo batay tèt pou tèt mwen menm gen 2 3 video kap gadem la se fyètem paske mwè gon vye dominiken gwo vant ki te konprann li kapab imilye yon ayisyen li kenbe yon manchèt lap simen pla manchèt sou li ben ayisyen sa te mèt mouri lap mouri avèk fyète misye simen baton sou dominiken an m gen presyon l tchwe l se fyète m sa fyète m se wè yon jou tout ayisyen lakay yo epi tout konstriksyon kanpe an repiblik dominikèn fyète m se wè tout ayisyen lakay yo epi manje yo ap kanni sou fwontyè a paske se nou menm ki sous ekonomi yo fyète m se wè yon jou dominiken sezi tout byen vòlè nan politik yo. Tankou Andre Michel k al achte kay lotbò a la a, m wè Dominiken sezi byen yo, yo kenbe yo epi yo pimpe yo pa bò isi. Konpwene byen, se sa k fyète m. E sa k fè nan operasyon yo, m ap mande pou Dominiken yo mete yon ti bagay anplis. M ap mande pou Abinader ta kapab siyen yon dekrè anplis pou sezi tout byen Ayisyen blengbleng, Ayisyen abolotcho, Ayisyen politisyen ki al fè byen lotbò a la a. Hein sezi yo epi yo voye yo vini paske lè w fè byen nan peyi w se lè sa w fè byen konprann byen kounye a danje map di ki genyen pa rapò ak ke ayisyen sa yo yap depòte nèg sa yo jan map gade yo la ki gen brenn kap batay avèk ke ofisye imigrasyon lè nèg sa yo rive nan peyi dayiti nou konnen si yo paka jwenn bagay pou yo fè ou ka sezi ou wè anpe al jwenn krisla. Anpe al jwenn Ti Lapli, anpe al jwenn Izo, anpe al jwenn Babekyou, sa k te nan Site, yo kapab tounen pou y al jwenn Iska, Matyas, Tayson, Lanmò San Jou, Vitelòm, sa w tande a la a? lòbèy pete sou nou. Sa vle di bagay la pi rèd. Gon bagay k ap menase nou la avèk Ayisyen sa yo y ap voye vini la. Pase depi nèg sa yo pa jwenn aktivite pou yo fè, lòbèy pral pete pi rèd. Èske nou konprann? Donk, mwen m panse ke Leta ayisyen gen bagay li pou l fè. Ariel Henry, ou gen bagay pou w fè. Paske bagay la li p ap kapab kontinye konsa. M toujou di sa. Ou wè menm Mèt Andre Michel choke. Andre Michel twite pou di ke mwen santi m choke lè m ap gade nan kondisyon y ap depòte ayisyen parèy nou k ap viv Sendomeng. Gouvènman ayisyen an dwe pran dispozisyon pou akeyi frè n ak sè n yo nan dinyite. Gouvènman ayisyen an dwe negosye yon moratwa nan koze depòtasyon ayisyen yo. Ann travay pou chanje lakay nou. Kote w travay sa a? Ou travay pou chanje lakay? Michel, ou pa serye monchè. Pa gen bagay sa. Ou pa travay pou chanje lakay ou. Dayè ou wè, ou wè tweet ou a? Pou l te gen bon sans, tout sa ou gen an Repiblik Dominikèn pou Abinadèl sezi tout nèt epi entèdi ou antre lakay yo. Eske nou konprann? Donk se konsa m t ap santi m byen. M pral fini avèk yon dosye pou m moutre nou kòman Leta Ayisyen atravè Ariel Henry, nèg sa yo se mechan yo ye. Tande byen! Chofè yo. Fikse pri yo san leta poko fikse yo. M pral montre nou koman leta mechan wi. Kous chofè yo mete 7 dola nou konn sa leta fè leta mete yo 9 dola. Si w te gen 9 dola nan kalandriye w mouche leta ou wè chofè yo mete l 7 dola sa pou w fè? Wap kenbe 7 dola la obyen wap mete 6 dola? An kòmsi chofè yo mete yon kous 7 dola ou menm ou di 9 dola bon kounya la banm di nou bagay kiyès ki gang nan kiyès ki vòlè a kiyès ki kriminèl la eske se pa leta hein leta fikse kous machin se kòmsi nèg sa yo pa konn anyen nan anyen minis afè sosyal hein nèg transpò moun sa yo pa konn anyen nan anyen chofè yo gentan mete kous la tèl pri ou menm swa ou metel nan menm pri sa ou byen ou redui li ou pa kab metel pi wo. E sak fè w wè lòbèy kòmanse ap pete. Ou wè gon chofè nèg yo touye. M kwè se yè. Yo fizye misye paske diskisyon pou zafè kòb machin. Hein! Chofè yo a tèl pwen yo te kanpe travay. Kounya Ariel, minis afè sosyal, nèg ki jere kesyon wout, transpò. M santi nou sòt anpil. M santi nou mechan an menm tan. Paske bagay la se pa konsa pou n ta fè l. Bon, antouka mwen m sèl sa m ap di. Si son vye bekann map achte map achte yon vye bekann ou konprann? Si son moto map achte moto m paske afè kom si m kwè gon kous ki 300 goud wi ki kous ki 300 goud la la se 2 pa wi m tande 300 goud bon ok pa egzanp si yon moun ou mianbalè ou pral sodo 300 goud 300 315 goud oubyen 360 goud konsa 360 goud. Ah monchè nèg la ap nik pou on moto pou 360 goud la lale moto ap fèl pou li on moto sòti ee nan stasyon mirebalais a pou mete w kafou sodo se 250 goud eben kounya e moto k pral fonksyone tout ayisyen degaje nou achte bekàn mwen m pa nan machin nan menm. Paske nèg yo mechan. Pou wè chofè a mete pri kous li epi leta li menm li mete l kòm si li mete l pi wo toujou. E pa serye sa. Antouka pèp ayisyen e fòn sispann sipòte bandi. Fòn sispann sipòte kriminèl. Fòk nou sispann sipòte asasen. Fòk nou menm tou nou kite abolotcho. Paske toutotan nou nan lojik Abolotcho a. Ebyen, m ta kapab di nou fèk kare ap soufri. Toutotan on vagabon sot kote l soti l ba nou mil goud pou nou vote, ebyen n ap toujou nan tenten, n ap toujou nan lòbèy. Antouka mèsi lafami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mwen di ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vou zapresye le travay. Epi apre, kèskon di? A la pwochèn!